Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre laka ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske tout moun anfòm? Eben wi sa va ale pou le jan ki son a letranje, men yo gen nostalji kanmenm. E sa va grav pou se ki son an Ayiti. Ale se parti! Eske vendeuse de sexe se, m ta kapab di, yon bòn pratik? Ekoute, an jeneral, vendeuse de sexe se un peu glauque. Paske, lè w ap fè jan de pratik sila a, ebyen, ou konn rive nan yon moman ou wont tèt ou paske se yon metye, m ta kapab di ki egziste un peu partout à travers le monde. Men y a des gens. Ki font ce metier justement pour avoir plus d'argent qu'un professeur de latin. Gen moun ki antre nan pratik sila a, se pou kapab fè yon kantite lajan swa pou al fè yon komès aprè pou retire kò w nan sa. Paske quand on a des enfants, ou gen yon fanmi, epi tout moun konnen w se vendeuse de sexe, e sa jèn. Antouka, ebyen fò m di nou ke nan kad emisyon sila a, mwen vin prezante nou 3 fi. 3 fi ki se vandez de sèks. Men, nan 3 a gen youn ki li menm retire kò l nan kesyon sila paske li kòmanse pèsonaj. Men, li genyen sa n ta kapab rele nan lang kreyòl yon sòt de makrèl lakay li. Pou lè 2 zòt, ebyen, medam sa yo se sou channmas yo enstale yo. y ap tann kliyan. Nan de premye temwanyaj yo, m pa deside kite nou wè vizaj yo. E menm lè genyen m t ap gade sou Facebook yon zanmi m, ebyen mwen wè repòtaj sila a, ebyen medam yo ap pale a vizaj nu. Bon, jiske la mwen m, chak moun gen fason yo fè travay pa yo, men mwen menm m te deside pwoteje imaj yo. Kesyon moun k ap vann sèks nan peyi Dayiti, m ta kapab di, Genyen plizyè kategori, genyen plizyè divizyon, se kòm yn ekip de foot. Pa egzanp lò gen moun ki fonksyone pou 100 goud, genyen jiska 250 goud, genyen jiska 1000 goud. Men genyen tou pou w pase yn sware, ça va être belle paske Genyen ki fè yon sware jiska 1000 dola. Lontan, lè w te konn al Maryani, ebyen, m ta kapab di se nan divizyon enferyè la ou lage kò w. Lè w pase sou Granri an, gen kèk kote se divizyon enferyè, men kote ki konn gen Dominiken yo, a, se la gros sòm. Anpil kote nan Petyonvil tou. Men gen kote tou, aktivite a, m ta kapab di. Medam yo fonksyone pou yon ti kal lajan. Men jan peyi a ye jounen jodi a la, kestyon yon moun kapab poze tèt ou, eske genyen sa n ta kapab rele yon sòt de rantabilite pou medam sa yo? Se sa wi. Sòti nan lari, pase tout lasware, e dèfwa ou konn dòmi kote ou ye a, waww, se difisil. Le soir, vendeuse de sexe. Pandan lajounen, mère responsable. Se dur. Anpil fwa gen nan yo ki gen mari e ke mari a konn okouran ke fi a li menm li lanse li nan pratik sila a, men puiske pa gen anyen pou bay nan kay la, on est oblige. Men eske on peut passer toute sa vie à faire ça? Non. Gen yon lè kap rive, pap gen enèji ankò, ou pap ka fonksyone nan lari a ankò. Se lòt medam ki pral parèt, medam ki un peu plus jeune. La nan kad rankont sila a, Jwenn lè debou e pou kapab retire kò l nan sa l ye a. Pou dezyèm temwanyaj la, la fille elle est un peu plus directe, elle a dit nou menm se kapòt nou pase. Afè kesyon pwostitisyon an sa se fransè moun ap pale. Mwen menm se kapòt mwen pase. Donk, écoutez! Se 2 temwanyaj, epi apre n ap vini ak twazyèm temwanyaj la. yo lè yap viv lavi a dwòl pou yo yo gen pitit nan moman lekòl la kounya l tou fèm pase mwen Immaculée t avèk ti zanmi sa pase ansanm nap pase mizè bò lari a men lè otorite yo jwenn nou yo toujou di yap fè pou nou yo fè nou kado yon pay chet pou nou manje pou nou bwè men yo pa janm fè anyen pou nou vre tankou m te patisipe nan bagay frè Luckson li te di m lap fèm kite vi kafe a m te kontan anpil. M te swiv li men l pat janm banm kòb pwomès vre. A vre di menm fèk kare kontinye ap pale petèt demen m ka chanje mwen menm m ka jwenn yon moun di Di bon. nou non se kòman ou viv e kisa w fè pou fonksyone. Viv chèm mwen vann. A vre di wè men prèv yo. A vre di chèm mwen vann mwen menm pou m fonksyone. M pa gen anyen nan men m. Sa vle di. M gen 2 pitit papa yo mouri e chèm mwen vann. Sa vle di e kouche w kouche avèk gason w pou ou manje? Wi, chak swa, leswa, minui, dezè. Bon, m konn bat nay, m pa jwenn anyen. Men m reziye m, m pa fè sak dwòl, m pa chwazi al nan yon geto tou, fè vye bagay nan peyi a. Si m jere devan m, m viv a devan m, m reziye m. Pase m wè peyi Dayiti a, bagay la di anpil. Pase wè lè w wè fi ap fè, e pa sèl kòmsi gen tout mizè Ayiti. Oh, ou konn moman d'Haïti e san goud de san goud. E lè w kouche, e lè w, e lè w al pase nwi. Lè w al dòmi a nèg la, li ka ba w senk san goud, li ka ba w mil goud, sa k gen kè. Gen tou, gen mechanste tou nan vi an tou. Konn al kouche a nèg la e mal li fè w, li sezi tout sa w te fè. Ou konn al kouche a nèg la tou, li vle nanis pou w fè l ansanm avè l ou menm ou pa vle, l bat ou, l voye w ale toutouni, mwen renmn viv bagay sa yo. E sa fèm wè bagay yo dwòl, bagay yo di pou nou tou. A vle di mechanste a patou. Depi a ki laj ou kòmanse fè bagay sa a? Ah mwen menm m pèdi manman m depi lè 12 janvye epi sa m ap fè? M pèdi moun mwen nan 12 janvye, m gen 2 pitit e bagay sa w m fè pou m viv. Kòman pitit ou yo rele se ki laj yo gen? Bon m pa twò renmen bay non pitit mwen yo, pitit mwen yo gen 7 an m gen youn ki gen 3 zan. Yo poko al lekòl? Sa seta al lekol m boko m gentan brase pou sa setan men m boko brase pou lot la tal pran ti kindergarden li la bon m boko konnen si se pou 1 janvier m ka kitel pou lot ane pase ou konnen pa gen bras peyi a ensekirite moun pou ki ta fè ti soti pou ta bo ti bras la yo pa soti a vle di depi lon lè tou potoprens blanch. Men se koman nou viv e. Nou wè jan nap viv a vle di si w mande nou koman nou viv la anko. Sa e plis bagay vle di plis bagay wè Luckson Luckson konn vin leve nou ap fè nou montre nou rad sal pil bagay pa ense ya vle di wè kounya na ranje tèt nou tout ti afè nou ret nan ti valiz wè nou gen dwa pran ti katon la nou kouche epi kanl fè 8 nevè nou benyen nan kwen yo la nou met rad sou nou epi nal vire won nan lari ya. konnen. Men kisa w ta renmen, ki mesaj wap voye bay otorite yo, moun kap gade w la, e kisa. Men otorite pa gen otorite ayiti, se sa fèm te kwè nan frè Luckson lèm panse li tap fon bagay pou nou, pa fèl. Map toujou di sa. M te kwè nan frè Luckson men l pa fè anyen pou nou. Ok, ou gon mesaj, ou gon mesaj pou diaspora yo ki ap gade w la? Bon, m gen mesaj pou diaspora yo, sam te ka di yo, yo konn ap ede moun, pase M tou kwè nan dyaspora yo mèt tande kòm yo yo panse pou peyi a menm lè gen ensekirite wi. Pase kanmenm gen anpil èd, gen anpil timoun k ap mal viv. Leta Ayiti pa panse pou yo non, se sou de dyaspora tankou moun k ap kreye ti bagay pou yo viv, fè ti òganizasyon kanmenm yo viv. Mwen menm sa m te ka di, m pa ka di dyaspora anyen, ban m yon ti mwayen m bezwen m fè yon bèl biznis. Se sa m bezwen. Ou gen yon nimewo telefòn? Wi. Bay nimo telefon ou pou si genyen ki ta renmen rankontre Paganel. 38. 38. 66. 66. 31 45. 31 45. Vin pale. Ok. Di nou non ou. Vin pale. Koman ou rele? Guerline mwen rele. Desiro Guerline. Ok. Ki kote ou domi? La vie a di men men. Wè manzè li menm nan pwostitiye men men bagay pwostitiye a e bagay lè moun ap pale franse. Men men se kapòt m pase. Yo gen dwa jwenn yap fè nou abi tou yo bat moun nan pou nou. E plis bòs yo k fè nou abi, nèg kap fè moman avè nou. E bòs yo lò yo vin fè moman ansanm avè nou lè yo kwaze avè nou. Nou gen dwa konnen plas sa la pa gen kouran, nou gen dwa vin ansanm avè yo nou pa vle peye nou. Ok nou gen dwa kwaze youn nan nèg yo k kwaze nou avè yo yo wè nap fè bri epi yo tou rele yo fè yo peye nou demare yo tou. Meme, Mwen gen de pitit. Youn gen senk an, youn gen twazan. Tou lè de poko ka al lekòl. Li kwaze yon jounalis, li fè m pale, li di l ap fè m kado yon ti kòb pou m voye yo lekòl. Anyen li pa ban mwen. Epi gen moun k ap di m konsa yo wè m sou Life la, moun ap voye bagay ban mwen, yo poko janm ban mwen. Wè pandan w fin leve m nan lari sou Dessalines nan m pral tou ale la, m al joure yo. Paske a no jou yo poko ka vanyen mwen. A menm fi a drol pou mwen menm menm. E dyaspora yo ede nou bon. Lè lapli n pa ka domi. Wè katon nou. Lè lapli se koman nou se kisa nou fè. Nou pa ka domi. Si andan kay sa yo la. Si l poko minwi inè di maten yo pap bay kay la. Sa vle di se byen ta yo fèmen biznis yo. Se byen ta yo fèmen biznis lan. Sa vle di, nenpòt jan nan jan, n oblije met ti rad sou nou pou n ka kanpe bò kot moun yo tou. Ou konprann? Paske nou fè lè ansanm avè yo. Lè a ale nou menm nou ranje kabann nou dòmi. Lè pa gen lapli tou, nou kouche. Sitiyasyon di pou nou anpil men n poko janm ankenn moun regle anyen serye pou nou. E frè Luckson ki panse nou panse k t ap fè yon bagay pou nou, li te kòmanse l te ba nou yon ti paj jye. Ah misye regle afè pal li pran kob li poul fè bèl boujwa gran nèg li pa fè anyen pou nou. Ou gen chans tande 2 temwanyaj pa rapò ak medam sa yo kap vann sèks an plèn ru. Humm se du wi, se dur. E pou la twazyèm nap mennen nou kay manman Yaya. Manman Yaya m ta kapab ba l yon kalifikatif de rabateuse de prostituee. Li te nan metye a. Li konnen, m ta kapab di tout peripesi, lè bon e lè movè moman nan kesyon vann sèks la. Sètèn fwa, yo mande l bak chat, li eksplike tout yon seri de bagay li pase. Men jounen jodi a, li se rabattez de prostituées, se li menm ki mèt, li gen yon espas, se la li fè medam yo fonksyone. Ann tande l nan mikwo konfrè nou, FSnews. Ah ok. E mwen konn ap reve de ou te ka jwenn li pi bèl men reparasyon map fè la wi. Poko gen kòb ou bay la ou di m pa gen pri la. Si nou te banm yon ti èd pri la li tap bon pou mwen. Men si w jwenn kite bagay sa nèt ou pap kite l? Kite pou kisa bon m pa nan bouzen cheri. Ah ok se biznis wap fè. E manman baz la m ye cheri. Dat m kite bagay sa cheri m pa ladanl ankò. la lapolis poko janm antre lakay manman yaya la vakabon vakabon sa yo mouri kounya yap fè yo benyen pè a bi epa la non lèm te nan vi nan lari oh oh bon yo konn fin plimen m yo kouri ale gon lèm al plimen channmas avèk yon mesye. E sak fèm pi kite blag. Gon lè mal plimen Shanma sa ou mesye. Li fin plimem, apre sa l di m ede l pouse machin nan nan tèt kafou fèy. Li poko peye m non. Lè l fin fè m ede l boute machin nan lè l gade l pou Li ale l kite m nan lari a. Li pa ban m yon goud pou m manje. Epa devan w cho lè konsa? Devan m pa cho, gon lè ton kòm al avè l ankò. Li rale zam li, li mete l sou kousen machin nan. Jan l vle plimen m lè kwa pou l plimen m. Sa w fè, sa w fè, sa w fè. Pa dèyè. M oblije dakò. Lakou wi, bò lakou wi Gori, anfas lakou. Ou gen yon nimewo telefòn pou si yon moun ta bezwen antre an kontak avèk ou? Ooh m gen telefòn m bliye nimewo a wi. Ok dakò mèsi dakò mèsi. Ou menm ou se kòman? M se manman Yaya. Ok. Se ou ki manman baz la? M pase anpil nuit a medam yo. Men yo pa respekte m, la dolce la dolly. Sak fè yo pa respekte w la? Lè m fin fè byen avè yo, yo joure m. Kòman, kijan de byen? Yo joure m. Poukisa? Sa vle di, lè m la ansanm avè yo la. Piga m fè yo ankenn rezon. Piga m mande yo ti kòb mwen lè yo dwe m. Depi m mande yo, yo joure m. Ou fin fè byen avè yo la, ou fin ba yo la, y ap fè salòp. Lè w di yo non, yo joure w. Lè yo pa vle peye w tou, ou mete yo deyò, yo di yo pral ba w lapolis. Toutèd sa w ap pè. Men antanke ou menm ki manman baz, pou yon jèn ki antre nan baz la, antanke ou menm ki manman baz, ki jan pou l antre? Ki kondisyon l gen pou l antre? Eske se zanmi w pou l ye pou l antre nan baz la? Pase se biznis map fè li menm e brase lap brase mwen menm m la poum resevwa tout moun k brase m la poum ede tout moun kap brase yo gen dwa la yo vin avèk pitit la la m konnen m konnen sa pa konn gen timoun vre men m paka kite timoun nan nan lari m oblije pran timoun nan m metel dòmi anba vant mwen anndan lakay mwen m pa kite timoun nan dòmi avèk manman. Rakonte nou pasaj ou nan aktivite sa, kòman sa te rakonte nou. Pasa Kòm ou se ansyen, rakonte nou kòman sa te ye nan Mwen menm m te nan vi a deja. Wi rakonte nou kòman sa te ye. M te ladanl m kite l. M te ladanl se yon mesye apre 12 janvye ki vin mete m la. Nan kisa w te ladann nan? M te nan vi a. Vi ki vi? Vi, vi bouzen. Ah ok ok ok. Mwen te ladanl. Sa k fè m te ladanl m vin wè laj mwen pa laj pou m ladanl ankò. M vin gon vye malere l vin retire m la e twalèt ki te la nou m pwòp te tè a pa tè m li ye mè mari m nan vin mouri an mwa djen an la e mwen k antere l li t ap travay avèk mèt Pya mèt Pya poko janm konn si l mouri yo genlè pa isit e mwen k antere l pa gen yon fanmi pa gen yon moun ki ede m m depanse 14 mil dola m antere l jiskounyè m dwe 5 mil dola la m poko ka peye l m oblije di moun yo konsa pran pasyans mwen m ap peye l pase m pa jete mari m nan m antere l. Nan tan lontan konbyen kòb ou te konn antre nan vi sa? Nan tan lontan. M pa dakò bagay sa. Lakay Yaya pa dakò bagay sa. Wap tande tout kote wap tande Yaya pa sitirèz. Ka Yaya pa sitire vakabon. Si w wè vakabon konn se deyò men pou ka Yaya m pa sitire bagay sa. Pou medam yo al fè moman avèk yon nèg fòk a kite nèg la voye pase e pou voye l te vin taye. Epi imesòt bagay m pa vle ankò lè medam yo pral fè moman avèk nèg la yap deja al taye manman l. Senyè ya te bè yal taye manman li bat ap vin nan bouzen. Ki yon mo ou genyen pou lòt jèn medam ou pa ta renmen ki tobe nan menm aktivite sa? Paske nou konnen se yon aktivite. M toujou ap preche yo, m toujou yo di yo fò yo fè komès. Lè yo la twò lontan, m di yo pafwa yo chache yon komès pou yo fè, ba yon lòt ti jèn men pou l vini. Konprann depi nou la twò lontan, ennan, dezan, m pa ka resevwa nou ankò. Ki laj, ki feeling ki pral genyen? Tout moun gentan fin konnen w. Ki feeling ki pral genyen? E m pa mete moun de, medam yo deyò pou lajan. M ka mete bde map yo, medam yo deyò pou maledve avèk lè y ap touye nèg. M pa ka mete yo deyò pou lajan. E m konnen kanmenm, kanmenm fò yo peye m. Sa poko rive e manman Aya a pandan w kite aktivite ak yon nèg vin la, li renmen w, li konn mann w fonksyone. Oh oh, sa e toutan w ap jwenn sa, bon m gen nèg ki renmen m e mwen k pa renmen yo. Lè sa a ou, ou pa konn. Non, m pa nan gason. Mari m fin mouri la, depi lè mari m fè twazan, m pa regle tou. M pa nan bagay sa a. Non. Bagay sa a pa pou mwen. Afè gason, m pral pran gason, bagay sa a pa pou mwen. M pa yon granmoun devègonde. Kòman w te fè antre nan aktivite sa a nou wè a? Aktivite a, pitit mwen an wè k fè bagay sa a la, e li k te mete m ladan l. M te rete Site Solèy. Lè sa kay mwen te bout, m pa t ka peye kay mwen, gen yon dam ki rele Jaklin ki pran m, ki mennen m ladan l, mennen l, mennen m ladan l, kounye a l mouri mwen menm li kite m. La m tou jwenn sa pou m fè senkann goud mwen, m tou kite vi a tou. Vi sa pa pou mwen ankò. Epi m jwenn nèg ki renmen m. E mwen ki pa bezwen nèg pou m al antere nèg ankò. Vous comprenez tout simplement que yon moun k ap vann sèks, dèfwa li kapab fè anpil kòb. Men konsa tou, aktivite konn pa mache paske jan peyi Dayiti ye jounen jodi a la m panse ke vandez de sèks sitou si pa genyen yon espas tankou yon otèl konsa w ap fonksyone m panse ke pa gen rantabilite e kant on fè sa ebyen fòk ou degaje w pou sòti ladan l paske mari w, pitit ou oubyen fanmi w fòk ou rive yon lè pou kapab gade yo nan je men ekoute vandez de sèks. Sa egzist anpe partou. Lejan ki yo menm pran l pou yon biznis, de moun ki pran l pou yon tranzisyon pou kapab mennen lòt aktivite, ebyen eske finalman gen anpil moun ki reyisi nan vann sèks lan? Eske gen anpil lòt ki echwe paske se riske?